Selon enfòmasyon ke nou jwenn su le teren, lè atak lan fèk kòmanse nan dat 24 avril 2022 nan maten, popilasyon ki ap viv nan Tabar avèk nan Kwadèboukè te sèlman ap sibi atak nan men bandi 400 Mawozo. Men apati de moman ke G9 an fanmi e alye vin pote lamen fòt bay baz chen mechan ki se manb nan G9 an fanmi e alye, popilasyon Tabar avèk Kwadèboukè vin ap sibi 2 atak. Dan zun premye tan, genyen gang 400 mawozo ki kontinye ap tiye moun, vyole fanm, e dan zun dezyèm tan, nou pwal vinn genyen sila yo ki fè pati de baz chyen mechan ki deside pou yo elimine moun nan popilasyon an ke yo panse ki toujou pa egzanp kont ajisman yo, ki kont egzaksyon yo, ki konn ap denonse egzaksyon yo, ou di mwens de moun ke yo panse ki ta ka genyen lyen. avèk de moun ki fè pati de 400 Mawozo, ou di mwens ki ta ka gen lyen an patikilye avèk Olrich Emil alyas Pè Lebrun. Sa pwal eksplike ke soti 24 avril pou rive 5 me, baz Chen Mechan fè yon chas an règle avèk list an men bandi yo antre nan kay ap chèche moun pou yo egzekite. Donk sa vle di, menm si se 400 Mawozo ki se gang agresè a, Baz Chen Mechan largeman kontribiye a fè an sòt ke nonb de viktim yo ogmante eksponansyèlman. O nivo de rnddh, nou rive resanse 148 moun ki asasinen men nan 8 zòn an patikilye, But Bwaye, Marekaj, Koridò Djo, Santo, Kafou Marasa, Site Tibaka, Site Doudoun avèk Lilavwa. Men se sitou nan But Bwaye, nan Marekaj avèk nan Koridò Djo, ke nou jwenn plis viktim ki anrejistre, paske dayè an fèt atak la se sitou nan zòn sa yo ke li te plis vyolant, ke li te plis virulant. E fòk nou di tou ke pami 148 viktim ke nou pale la yo genyen 7 se bandi ki fè pati de baz chen mechan ke yo ye, ke chèf gang nan pwal deside egzekite nan Marikaj paske 7 bandi sa yo te di ke yo pa dakò kontinye avèk gè sa ki tap fèt la. Pou nou menm onivo de rnddh, nouvèl atak ame sa a rive fèt paske lavi pa genyen ankenn enpòtans nan peyi a pou otorite yo an jeneral. Sòti 24 avril pou rive 6 me 2022, yon masak fèt nan peyi a, sa pa brending otorite leta yo, alòske, kòm nou konnen li, te deja gen 2 bilan an pèt imèn ki te deja ap sikile, e malgre se 2 bilan parsèl ke yo te ye, men yo te deja trè elve. E, ankò yon fwa, nou mande otorite leta yo pou yo sispann pwoteje gang ame yo, Pou yo mete fen ak trafik zam ilegal ak minisyon sa ke yo ap fè la ki pèmèt yo alimante gang yo. Pou yo mete fen a politizasyon Polis Nasyonal Dayiti a. Pou yo fè an sòt ke pnh la sispann pran paspouki nan gè gang lè y ap afwonte, nan bay gang yo sa k pwòch pouvwa yo materyèl avèk ekipman lapolis. Pou yo ankete sou polisye ki de konivans avèk bandi yo, sitou sila yo k ap mete materyèl ak. Ekipman lapolis disponib pou bandi ki fè pati de G9 an fanmi e alye, pou yo reprann kontwòl teritwa peyi a ki jounen jodi a livre bay gang, pou yo mete fen ak enpinite a epi pou yo pwoteje popilasyon ayisyèn nan paske jan nou di li, popilasyon ayisyèn nan bò kote pa li, se yon dwa ke li genyen pou li jwenn pwoteksyon bò kote otorite leta yo e otorite leta yo se yon obligasyon ke yo genyen pou yo pwoteje popilasyon. Yo di 25 dènyè ane e plis, tout lè gran desizyon politik son reflechi, panse, planifye pa la kominote entènasyonal, egzekite. Pa de konseye ou reprezantan yo, sa n ta ka rele lè souflantchou, ann Ayiti ki egzekite desizyon sa yo. E notamman m ta ka di ameriken yo. Fò n pa pè pou nou di sa. E m ka ba w de egzanp ou twa egzanp. 29 novanm 87, premye eleksyon pèp ayisyen pral patisipe ladan l ki trase vwa ze mwayen pou l te rive nan rejim demokratik la. 29 novanm, Ameriken yo, atravè makout divalyis yo krase l. M ta gen dwa pran yon lòt egzanp. 30 septanm 1991, lè nou soti nan 16 desanm 1990, pèp ayisyen an repran chemen k ap mennen n nan demokrasi a, ou gade wè 30 septanm 1991, Ameriken yo, fò nou gen kouray pou nou di verite a. Mwen m pa bezwen anyen nan men yo, sèl sa m bezwen, Mesye Ayiti ap fonksyone. Jodi a se le Core Group ki menn la dans, ki gen nan tèt li Lèzetazini, ki gen le Kanada, ki gen la Frans. Ebyen nou di ke tout otan ke la kominote entènasyonal pa dakò, se nou menm Ayisyen ki pou deside de avni peyi nou, nou fèk kare mobilize. Paske o non de lotwodetèminasyon dè pèp, se responsablite nou antanke Ayisyen pou ke nou menm nou arive chwazi dirijan ki kapab dirije peyi a. E jodi a la fò n konnen ke se yon twit anbasad Etazini, se twit sa ki mete Ariel. Ariel pa gen ni kalite, Ariel pa gen manda, pa gen misyon anyen. Fè jodi a nou deside vin kanpe la. pou nou di nou pa dakò avèk enjerans entènasyonal la lan sa k ap pase anndan peyi a. Donk nou menm nou konnen Lafrans fè pati Core Group la, nou vin di yo nou pa vle lè y ap mete gouvèneman koupyon ki pou vòlè tout byen ki gen lan peyi a epi mete popilasyon lan lamizè. Donk se sa nou menm nou vin di yo paske Core Group la se mal. Se tò l ap fè nou lan peyi a. Prezantasyon jounen jodi a chèf ekonomik peyi Lafrans pou Repiblik Dominikèn ak Ayiti se yon sin ki moutre peyi Lafrans pa abandone Ayiti an depi sitiyasyon ekonomik ak sekiritè peyi sila ap fè fas. Anbasad peyi Lafrans la, Fabrice Norès, renouve volonte peyi Lafrans pou kontinye akonpanye peyi Dayiti nan lide pou peyi sila soti nan espas difisil li twouve l sou plan sekurite ak politik nan mouman sa. Je voulais juste vous remercier. Euh, vous dire que nous sommes euh, toujours à, votre écoute à l'ambassade. Et même si le conseiller économique est à, Saint-Domingue, euh, nous avons aussi des yeux et des oreilles pou jere an certain nombre de probleme et quand nous ne savons pas faire, nous les transmets à Jean-Baptiste Dabeziès. Ministre économique et financement fait connaître beaucoup de pales. Gouvènman an ap pa pare pou pran gwo mezi nan kad pwochen bidjè a nan lide pou kwape sitiyasyon ensekirite peyi a ap fè fas ak pwoblèm sosyal yo epi rekonstriksyon penensil Sid la. Michel Patrick Boivin ankouraje sektè prive a akonpanye gouvèneman an nan kad batay l ap mennen un peu differamment par rapport aux annees precedantes. Chèf sèvis ekonomik peyi Lafrans ak Repiblik Dominikèn nan, Jean-Baptiste Daziest, prezante yon tablo sonb sou ekonomi peyi a depi kèk ane. Toutfwa, diplomat la kwè li enpòtan pou gouvènman ayisyen an konsantre jefò l yo nan relanse agrikilti nan peyi a nan lide pou kwape grangou ak mizè sou bout tè papa Desalin nan, d'après diplomate là. J'oublie évidemment le sujet numéro un que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est malheureusement la sécurité parce que on va, on va pas se le cacher. Euh, le premier élément pour toutes les entreprises euh, dans ce pays aujourd'hui, c'est malheureusement euh, l'insécurité qui obère tous les autres domaines. Et réellement, après, on peut discuter d'éléments macroéconomiques comme développer les exportations, comme réduire la dépendance à l'importation, comme avoir une politique de change. Mais je comprends là-dessus que le, le gouvernement donc a a peut-être des annonces à faire dans les jours qui viennent et nous suivrons ça avec intérêt. Nap raple prezantasyon chèf sèvis ekonomik peyi Lafrans ak Ayiti a rive reyalize jounen jodi nan lokal ofisyèl anbasadè a nan prezans divès antreprenè nan peyi Dayiti. E, m se kowòdonatè Jeunes Acteurs pour le Changement, ki se yon òganizasyon de jèn inivèsitè ki soti nan plizyè fakilte ki pèmèt ke yo met tèt yo ansanm otou de yon objektif. ki se fòme pou agir et agir pour changer kòm misyon e sansiblize les jeunes pou kil senplik dans le combat pour le changement d'Haïti. A partir de misyon sa a, nou defini plizyè strateji, des projets, kote ke nou fè pase lide chanjman an nan kominote yo. Premye projè phare ke nou genyen se Aller vers les autres kote ke nou seleksyone des jeunes mentors disponib a Port-au-Prince pou ale an pwovens pou rejwenn jèn ki pa gen chans menm jan ak nou vini nan rejyon metwopolitèn nan pou pèmèt ke yo kapab pwofite oswa aprann oubyen antre a la fakilte. Kote ke apati de pwojè sa a, nou seleksyone menntò yo, nou mete yo dirèkteman ansanm avèk jèn nan lokalite yo pou yo kapab konprann kisa, kòman yo kapab met, poze baz pou chanjman an, kòman yo kapab devlope tèt yo parapò a estrateji devlòpman pèsonèl e devlòpman kominotè global. Donk, out ke sa, nou gen yon lòt pwojè ki se lè salon diplomatik kote ke. Depi pa mal de tan, jèn yo ap chache yon modèl. Yon modèl pou pèmèt ke yo kapab enspire pou chanjman, men yo pa janm ka rive jwenn li. Poutèt sa, Ayiti toujou gen de sitiyasyon difisil ke yo ap fè fas a li. Nou pa gen de zòm konpetan oubyen moun ki gen kapasite yo, se pa yo menm ki jwenn plas la. Donk nou inisye pwojè sa pou pèmèt ke yo menm yo ka kòmanse jwenn de modèl, pou yo ka konnen kòman pa egzanp diplomasi a fonksyone vrèman. Ya gen anpil gen anpil lòt peyi ki fè fas ansanm avèk ensekirite a. Donk nan sans sa a, sitou gen lagè pa egzanp, nou pral gade nan atravè de aktivite sa a, jèn yo pral simile pozisyon de la Russie sou sèn entènasyonal la, sitou pa rapò a gè ki genyen avèk Likrèn. Gen reprezantan Ikrèn nan ki la, reprezantan Ikrèn nan li menm li pral gen pou kapab reprezante Volodymyr Zelensky ki pral gen pou pwononse yon diskou pou defann enterè Ikrèn e reprezantan Etazini pral reprezante Joe Biden kote ke li pral pran pozisyon pou Lèzetazini pa rapò a kriz sa e e lè n konsidere dòt jewopolitik ki gen ansanm avèk Lachin ki ap itilize la wout de la swa pou kapab pèmèt ke yo kapab vini an Amerik pou kapab fè ejemoni chinwaz la li menm li ka pran pye avèk Xi Jinping nou gen konfli ki opoze Chin Taywan nou gen Venezuela pa rapò a Lèzetazini e sitou Nou gen Mali fas a la Frans. Donk deba an pral anime, e pa an tan ke Ayisyen ki pral reprezante. Gen yon sèl moun ki pral pale kòm Ayisyen, se reprezantan Ayiti ki byen sur pral reprezante liyn politik PM Ariel Henry ap mete an aplikasyon sou sèn entènasyonal. Men sinon, tout lòt delege ki prezan nan aktivite a, yo ap gen pou yo reprezante peyi de reprezantasyon ke yo genyen an fonksyon de rechèch ke yo te fè, an fonksyon de atelye de travay ke nou te fè, kote ke yo pral gen pou yo ta pwononse yon diskou pou yo defann peyi sa a a tit de reprezantan spesyal, ambassadeur, de peyi sa a. Yonn nan rezon ki fè ane sa a aktivite a li li bokou pi enteresan, se le fèt ke li rime ansanm avèk setyèm anivèsè egzistans GHA. Donk depi 2015 nou egzise, nou ap fè plizyè aktivite. Sesi son aktivite ya deja 3 zan depi nap fèl e rezon li menm li genyen egalman 13 an depi lap evre nan sèt aktivite. Byen antandi nou bezwen mete popilasyon an okouran ke jou kap 14 la nou konvoke li e sitou pèp kretyen an pou yo mete jenou yo atè pou yo priye. Paske nan sitiyasyon n ap viv an Ayiti la sitou, nou reyalize etan ke de relijye, li pa nòmal e li pa nòmal pou nou dakò pou nou ap viv nan yon sitiyasyon konsa. Li pa san savwa, pa gen yon kad ki epanye de sa k ap pase la. Se yon kriminalite jeneralize, tout moun ki te travay, batay pou yo gen yon iti etik swa sosyal ou moral, li pèdi l. Donk nou fè yon analiz sou plan global, nou wè Pa gen lòt mwayen peyi sa pou li sove, se pou ke nasyon an dakò ke pou nou pase kèlkeswa etap li pral ye nan pwochen jou yo ki ta bon, fò nou dakò pou nou remèt Bondye peyi a e pa gen lòt fason pou nou fè l, se pou nou mete jenou nou atè pou nou priye. Pour cela, jou 14 sa a, nan tout 10 departeman an, nou pral reyini nan tout legliz yo Pou nou enplore lesyèl, pou nou ale devan letwon, pou nou di, Senyè, fè nou gras, paske nou dakò ke sitiyasyon n ap viv la, se peche nou, fwi peche nou, ki fè nou rive jiskela, ebyen nou pral di Senyè a, fè nou gras, e gras sa a, jan li te di nan De Kwonik, si nou ale nan prezans li, nou ajenouye nou, nou lage nou, nou livre nou, nou priye, nou mande padon, ebyen l ap fè nou gras, e l ap beni, l ap geri espesyalman peyi nou. Pour cela kom peyi nou malad nou bezwen gerizon ebyen nou pral mande Bondye gras. Men nan dimanch n ap komanse avèk yon seminè sou leadership, sou le civisme et sur le plan de Dieu pour Haïti a travè vizyon ke Bondye te ba nou. Epi nan lendi n ap anchene avèk yon journée de portes ouvertes kote n ap prezante tout sa nou te reyalize isit a Port-au-Prince nan kapital la epi dan lè vil de pwovens e osi nan dyaspora ayisyèn nan, tout konferans, seminè, tout sa nou konn fè yo, n ap prezante yo nan joune de pòt ouvèt sa a e n ap kontinye avèk menm konferans, seminè ke nou te antame nan jou dimanch aprè midi a. Donk nan sans sa a, n ap gen madi, li menm, n ap gen yon joune devanjelizasyon e daksyon sivik. N ap nan lari, n ap kòmanse nan stasyon Piblen ki nan Dèlma 75 pou n tèmine nan kafou Djoumbala, li menm ki nan sou wout Frè. Donk, n ap fè distribiye Bib, Chant d'Espérance, n ap chanje mantalite moun yo avèk de pawòl ke nou jwenn dan la Bib e pawòl nou jwenn dan le civisme. Donk, se kòm si n ap fè yon netwayaj nan tè a kote nou pase. Nou deja an kontak avèk Meri de Dèlma k ap voye kamyon, bourèt eksetera. pou akonpaye nou pou nou kapab tout fatra ki sou wout nou yo nap ranmase yo e nap pèmèt ase kamyon meri yo kapab pran yo pou al mete yon kote ki rezève pou sa donk jou mèkredi a li menm se le jou le jou final nan jou sa a nap gen yon sèvis regilye kap gen adorasyon ap genyen louranj ap genyen sa yo rele yon yon predikasyon an pwofondè. sou plan Bondye pou Ayiti, sou patikilyèman les trois axes de la révélation ke Dye ba nou pou Ayiti, se sa yo genyen twa sòt de revèy. Toudabò yon revèy espirityèl a karaktè endividyèl, chak moun dwe reveye yo menm pou konprann ke yo dwe fè sa yo rele yon mea culpa. Dezyèmman, gen yon revèy tou a karaktè kolektif. Kote piske X reveye, li dwe touche Y, pou Y li menm tou touche Z, eksetera pou nou ka reveye ansanm. E anfen, gen yon revèy nasyonal k ap gen yon repèkisyon mondyal.